Lè n konnen Vitelòm se nèg ki awogan, Vitelòm se nèg ki gen la grand gueule, Vitelòm se nèg ki toujou montre w lapolis pa ka fè l anyen. Li toujou di w ke se li ki mèt Ebyen vil la humm Ebyen fwa sa medam e mesye pa gen gason Fwa sa pa gen gwo gagann Fwa sa pa gen frape lestomak paske lapolis deside pou yo fini avèk e sitwayen sa ki rele Vitelòm nan medam e mesye Ebyen operasyon sa ki li menm ap mennen la depi yè e donk se anpil anpil anpil bravo kap bat pou pnh la finalman yo deside mete fen. Nan karyè Vitelòm k ap fè e defè, depi kèlke tan la a, Vitelòm ap touye moun, l ap kidnape, l ap kraze komisarya, kidonk towo sa a l ap frape. Enben jodi a la a, lapolis deside, donk avèk nouvèl operasyon sa a ki pote non Tònad 1 an, nou pa bezwen di w ki kantite sòlda Vitelòm ki yo menm tonbe, Anpil solda Vitelom blese e gen kap pran swen lopital, ebyen medam e mesye telman lapolis frape fò menm zannimo ki nan antouraj Vitelom pran bal, bagay yo dejenere, lapolis deside fok yo fini avek kesyon Vitelom sa kap bay anpil pwoblem nan Tòsèl, nan Pènye, nan Laboul, nan Fòjak, anlè a, ebyen sa fè kelke tan la nou wè. Frantz Elbe ki li menm tap jwenn anpil kritik, anpil moun tap lonje dwèt sou Frantz Elbe kòm kwa l ta genyen ti lyen li avèk nèg yo, enben misye deside la a pou l mete yon lòt ekspresyon nan vizaj popilasyon an kote l deside fòk li mennen operasyon sa yo nan fyèf Vitelòm menm e nèg yo tèlman frape Vitelòm, sòlda tonbe, yo kraze tout materyèl Vitelòm konn itilize pou l. e fè wout, e koupe tou, e koupe wout, fè twou nan wout yon fason pou lapolis pa rive sou li, menm biznis Vitelòm lapolis kraze. Men medam e mesye nou pral envite ou tande, e gen moun ki libere, moun nèg sa yo te kidnape, lapolis libere moun sa yo, e donk e kidonk lapolis ap frape la, lapolis ap frape Vitelòm gen pwoblèm. E nan moman nap pale la pèsòn pa konnen ki kote Vitelòm kache paske gen gwo kòb ki lage la a anlè a. Nenpòt moun ki bay bon jan enfòkmasyon sou chèf gang sa a Vitelòm, enben se sòm sa ou pral resevwa nan men pnh la paske ou fè yon gwo travay kidonk ou bay lapolis enfòmasyon sou Vitelòm. Antouka nou pral envite ou gen plis detay avèk TT ki pral di nou kòman sa te ye, enben kòman lapolis arive fè vitelòm mawon, misye nan kouri la a mèdam e mesye bòn ekout tout moun, nap tounen. E li kontinye la li fèk repran jarèt e gen plizyè moun ki viktim. Ann fon kout pye kounye a nan gang 400 mawozo, nan gang vitelòm. Alò premye imaj ke n gade ay Ti Kabi, fò m raple ke Ti Kabi misye blese, misye blese nan premye entèvansyon k te fèt nan zòn Kay Franswa a, nan zòn Metivye avanyè men misye patnè sa ki la, nèg wè k a ti baye wouj sa, se misye Ti Kabi misye blese. Pandan nap pale la m kwè misye ap pran swen toujou lopital. E se sa k fè m pral fè yon ti pale ak lapolis paske mwen m pa konn kiyès kap mennen operasyon, m pa konn kiyès ki chèf operasyon. Gen yon ti avyon k anlè a, gen anpil deba sou li, m pap rantre ladan l sof ke daprè Kanada ti avyon an la pou l ede lapolis. M pa konnen si lap ede ou pa sof ke Pandan ti avyon an anlè a, lapolis a atè ap frape. Donk m pa konn kisa yo konekte antretan. Sa vle di m pap fè deba sou bagay ke m pa konnen, m pa ekspè. E Kanada ba yo enfòmasyon, lòt nèg ap eseye kontredi sa yo di, donk m pa ka antre la. Ou konprann? Sof ke se yo avèk gouvènman ayisyen t konnen sa ap regle. Sof ke ti avyon an anlè a, alòske lapolis atè. Lapolis atè. Eben, ekoute la sosyete. Ban m montre nou. la se nèg 400 mawozo epi vitelòm men banm plis rete sou nèg vitelòm yo banm retounen avèk kèlke nèg sa yo kem te montren deja gen anpil lòt imaj ma montre nou yo demen si Dye ve sa ki pase kòm dega nan zòn vitelòm antretan banm fon ti pale. ak Lapolis Nasyonal Dayiti. Anben enfòmasyon l pa anyen non sou ti avyon an. Se yon avyon daprè sa Kanada di ki vini pou ede Lapolis. Kounye a se yo menm ki konnen wo kòmandman polis lan, gouvèneman ayisyen pou konnen eske ti avyon an ede yo vre paske li la. Ti avyon an la wi. Tout lè operasyon ap mennen an ti avyon an la. Sa a di m pa konn ki koneksyon t genyen ant anlè epi atè. M pa konnen. Sa a di si yon nèg ap tante fè analiz sou sa, di lòt koze, pretèks tankou w se ekspè, se ou. Sof ke sa m ka di mwen menm, daprè sa, se yo t voye afè yo, yo t di poukisa l la. Kounye a m pa ka ap eseye entèprete, detounen atansyon moun. A de fèt, yo anlè a vre, pandan lapolis menm ap mennen operasyon. Kounye a, m pa konnen. Sa di son nèg ap di w sa ti avyon an t al fè èske l te la l menm? Li pa t nan ti avyon an. Fò nou gen bon sans tou. M kite sa m pa p rantre pye fò. Ou konprann sa m di w. O genlè Paola gen ti bagay nan men l wi misye pran 2 bal. Sa vle di ke se moman ideyal si la popo te gen plis enfòmasyon. Paske jan m di w la w pa ka mennen operasyon nan zòn sa pou w pa gen bon enfòmasyon nan men w. Ok. Ou pa ka mennenl si ou pa gen bon enfòmasyon. Ok. Kitem fon ti pale ak lapolis nasyonal dayiti. Lapolis kap mennen operasyon remake poko gen bilan. E lapolis pa ka bay bilan. Sil bay yon bilan kounya se manti lap bay. Lapolis poko gen bilan. Ou mwen l ka pale don bilan pasyèl. Men, jan m te toujou di li, operasyon sa yo lapopo, pa gen zafè lapolis pral deloje bandi. Lè w deloje bandi a la, li pral reloje nan yon lòt espas. Nèg sa yo pa gen deloje. Nèg sa yo se atake jiskaske yo pa ka respire ankò. E de fèt, sa k pase yè la, se efektivman yon tonad ki lanse wi. La a genlè Frantz Elbe anvi pre repran konfyans, menm si se pa sa n bezwen non, bezwen plis bagay, men ta sanble yon tònad wi. Vitelòm pran kou vre wi. Men, misye son nèg ki gen yon fasilite pou l atire atansyon vè li menm, Vitelòm. Bon jan moun chèf gang entèlijan konsa. Dayè papa misye di l pa chèf gang, e son nèg ki peye DGI, t peye leta etc. Son nèg de byen kap travay pou la kominote, kap bay moun travay etc. Papa l wi. Son peyi difisil. Ekoute. Eben, Vitelòm gon strateji l itilize pou l kapab manipile opinyon an. Li toujou montre w ke tout bagay kòrèk bò kote l. E pa vre. Ou mèt kwè m, mwen konfime l ke Vitelòm pran kou. Paske pran kou pa sèlman vle di sòlda tonbe, byenke gen sòlda k tonbe. Gen sòlda, m konfime gen sòlda k tonbe. Se te yon gwo batay ki te gen yè. Men premye bagay nèg yo fè kòm lach, pandan yo pran pòz yo ap atake malere yo pandan yo ka goumen an, nèg yo tèlman fouye twou, Pou polisye yo penetre zòn pou rive Vigneron etc. Nèg yo prèske fè 2 zè yo pa ka rive, se twou sèlman yo ap konble. Gen twou nèg yo fouye, gen twou nèg yo fouye yo ka menm lage 2, 3 machin nan twou a. Tèlman yo fouye l fon. Tèlman yo fouye l. Ok banm pran yon ti presizyon pou yon zanmi t fon kòmantè epa sa sèlman w li zanmim avyon an l pale de rekonesans egalman ok l pale de sirveyans egalman sa di l pa sèlman gen afè a zafè lanmè sa di fò nou li tou wi tout bagay yo pou n pa kite moun sèlman ap endwi n an erè ok bon lòt detay yo m pa bezwen al antre ladan yo m pa teknisyen sof ke m li sa m wè e sa m konprann ok e kanada di men poukisa ti avyon an la. E de fèt, ti avyon anlè, lapopo atè. Gade, m pa konn sa k di, m pa nan mitan yo. Gade, ou pa ka sèlman kwè ak panse, imajine. Ou konprann sa m di w? Ekoute, Ebyen lasosyete, nèg yo fouye yon pakèt twou. Se sa ki andikape travay lapolis la, ki pa fasil. E sa k fè m di ke lapolis pa kapab ap mennen operasyon pou l pa gen bon enfòmasyon de zòn yo. Premye bagay m ap di lapolis, m te di sa nan yon twit. Paske se la pou m pale l. M pa gen kontak a gwo chèf k ap mennen operasyon. Se la pou m di yo. Gen bagay ke m ka di, m ka di. Men, m ta di yo sou kote, men kiyès m pral di sou kote? Bon, Frantz Elbe m pa konn si l egzistan ankò. Ta di kiyès m pral di l sou kote? Sa di fò m di l la pou peyi a. Polis yo ap tande, si yo vle. Yo anote, si yo vle. Men bon m di w yon ti bagay. Lè lapolis debake, l tonbe pete bal sou Torcel, Pernier, etc. Bagay sa yo. Konbyen fwa m ap di nou. Vitelòm se pase l pase nan zòn sa yo. Men depi premye atak ki te fèt kont misye a, misye se plis sou Dume l rete nèt. Misye konn a chemizèt sou li, sandal ap kale kò l nan Dume. Sa di fò nou travèse rivyè la ki pafwa pa twò fasil. Paske pou rive sou Basyen Jeneral, gon pakèt taktik nèg yo itilize. E sa fè gon bagay ke lapolis fè, yo andomaje anpil materyèl ke yo jwenn misye genyen tou. Bakolo, de lo, de, lapolis fè dega nan baz misye. Gon kote nan baz misye, e m te pale de, 400 mawozo te atake baz sa deja. Yo te mete dife ladan l, anpil machin te boule. Nèg yo gen plis machin pase kay Bèman wi Machin nèg yo vòlò Sèvis de leta Plak prive etc Nèg yo gen plis machin pase mezon sou wè sou ayopò yo wi E pa ti koze kap fèt Kounyela e sa t fè mwen menm m paka konprann ke pou lapolis rive nan zòn sa yo Se tou aranje nou, nèg m wè kap fè bagay, mwen nèg sa mwen fo fim lap fè, paske m pa kwè yo ka kidnape yon nèg poul vivan konsa, se tou fon moun ki responsab CNE, voye materyèl poun rale yon seri de anjen lou poun al mete yo nan lòt kote ke konn kapab gen kontwòl. Epi rale tout machin, nou pa bezwen kraze boule non, paske machin sa yo pa pou vagabon yo, se machin yo vòlò. Donk rale machin sa yo al mete nan yon espas ki vid. zòn ayewopò epi bay idantifikasyon machin sa yo, petèt mèt yo ka vin reklame oubyen si mèt yo gen dwa pa bezwen ankò epi yo ap fè yo ap fè leta kado yo se machin nèg yo vòlò sa vle di n pa bezwen menm kraze machin sa yo boule yo se aranje n pran kontwòl yo epi fasilite ke n ka rale machin sa yo al mete nan yon espas apwopriye pou n gen kontwòl yo e men ekoute la sosyete. operasyon an li pa fin bay rezilta eskonte poukisa ou pa ka mennen operasyon nan baz vitelòm pou sèlman kwè ou pral atake l sou zòn 3 rigòl oubyen sou basen jeneral oubyen sou galèt wòch blanch kote jeneral eskè ap kòmande li pa fasil. Paske, pa bliye ke gon bon pati nan baz 400 mawozo kounye a ki anba kontwòl Vitelòm. Sa vle di Basen Jeneral ki ale zòn Jaden Rezen Boulòs la, zòn sa kote Silliman ap frape, sa vle di ke li vin pa twò fasil. Ou pa kapab ap mennen yon operasyon konsa pou w pa gen omwen 2 ekip, wè m di omwen 2. e sa k fè operasyon sa oblije mennen de konsè ak FADH e m kwè ke yo te la paske pèl mekanik la m pa kwè ke l se pou lapolis e se gras ak pèl mekanik sa ki fasilite ke lapolis penetre yon seri de zòn paske nèg yo tèlman mete anbiskad yon dènye bagay nèg yo fè yo mete anpil bonbòn m ap di polisye yo trè prudan nèg yo enstale anpil bonbòn gaz nan zòn yo. nèg yo met nan tèt yo otomatikman yo tire nan bonbòn lan lap eksploze li pa rive fasil li pa rive fasil eben ekoute sa di pou kapab atake vitelòm afon operasyon sa pandan lap mennen pa anba fòk gen yon ekip ki anlè nan metivye kay franswa tout zòn sa yo paske si w pa gen kontwòl metivye ou pa gen kontwòl doko. Paske se pa doko ou pase pou rive metivye fò gen kontwòl zòn sa yo yè tout maten an pandan lapolis ap opere anba tòsèl ebyen ti bandi sa yo menm yo ap opere nan metivye anlè a hehehehe tande wi tande byen sa map di n la wi pandan lapolis ap opere anba sou tòsèl sòlda vitelòm yo ap opere anlè nan metivye. Atansyon hein, sa vle di ke ou pa ap mennen nèg yo tout maten nèg yo ap mache frape pòt kay moun. Oh gon ansyen depite k anlè a, yo al yo frape kay misye maten an wi. Hein Déus de onèt, misye genlè gen kay anlè a, yo frape pòt kay misye maten an, hein yo mande si misye pa la. Ou konnen nan atè a. Daddy se malè. Se gen operasyon pral mennen. Pa gen tan, gon seri de polisye pa fèw konfyans. Gen anpil polisye t pa fin bon moun. E gen operasyon pral mennen tou, telefòn entèdi. Ou konprann? Chèf ke nèg ki gen kontwòl bagay, nèg chèf operasyon an, oubyen chak nèg ki gen kontwòl twoup lan, ou konprann, ou sèlman di ekip ou, nap deplase mesye, epi nou debake. Sof ke mete nan pozisyon. epi n debake pou n al kote n prale a paske atè a pyeje anndan lapolis la gen anpil ajan w pa ka fin fè konfyans a sanpousan heheheh tande byen wi sa vle di ke bon kounye a bagay la tèlman vin egzajere pou w atake vitelòm pi byen depi fò jak fò gen kontwòl li depi fò jak wi fò w kòmanse met kontwòl sou misye men ann rete nan metivye pa egzanp Doko, Gwojan, Metivye. Paske lè w monte Metivye, ou prale Gwojan, gen wout pou desann sou ki rive Pènye. Tande byen wi. Sa di si w pa gen kontwòl anlè Gwojan pou rive Pènye, pandan w ap pete bal anba nèg yo ap gentan pran mòn pou yo. E se sa k rive Vitelòm yè. Pandan lapolis ap pete bal, bon jan misye ap pran bòs gwo nèg li, misye kouri. e ta sanble se son cheval misye k kouri e sa t fè gon voice ki lage yo di se ansyen men atansyon li ka resan paske misye pèdi cheval vre wi misye pèdi plizyè cheval blan misye pèdi bèf tou wi e misye pèdi plizyè bèt yè anpil paske misye genlè gen bèt lòt bò al gade e nèg yo vide plizyè bèt atè tou wi e kout bal ap tire bèt pran bal gen nenpòt 3 cheval blan t tonbe wi. e genlè son cheval yo as misye pa fin anfòm a 100 pou 100 nan tout bagay lap fè a wi eben sak pase se ke eben sa a di pou kapab mennen yon operasyon klè nan zòn sa a fòk ou kapab gen kontwòl e e anlè a anlè ou pa bezwen se vre gen nèg ki di fò lapolis la gen elikoptè men sa mande yon lòt mwayen. Sa map diw la nèg yo se atè yo ye la polis ka atè tou e dayè yè nèg yo frape yo pa gen elikoptè e nèg yo demontre vitelòm kel pa tou pwisan janl pretann kel tou pwisan an sa vle di si gen volonte reyèl la polis ka frape vitelòm kòrèkteman li ka frape misye kòrèkteman sa vle di ke la polis frape e map di ke. Pou nou kapab mennen yon operasyon serye, lapolis se kote. Nou pa ka pral mennen yon operasyon nan baz Vitelòm epi nou kwadèboukè kòmsi pa okouran. Mesye nou te. M ap gade travay yon pakèt nèg. Bagay la yon ti kras degoutan, l deranjan e l dekourajan tou. Imajine, pou yon nèg rantre kwadèboukè fòk li konn zòn nan. Tande wi, pou yon nèg antre Kwadèboukè, fòk li konn zòn nan trè byen. Kòman w imajine ke pou se swat ki nan tèt yon operasyon k ap antre sou Kwadèboukè, li p ap bay rezilta eskonte vre? Yon operasyon Kwadèboukè li sipoze fèt de konsè ak udmo pa egzanp nan Kwadèboukè, paske yo menm yo plis fè penetrasyon nan zòn yo. Nèg yo fè virewon tanzantan. Lè Ti Magali te Ti Magali li te ankò vyèj. Si w bezwen konn zòn sa trè byen, se Ti Magali pou w tcheke. Men lè Ti Magali te vyèj, se tanzantan l fon bòt. E m kwè, m kwè nèg yo fon bòt wi nan zòn ri Senjan si m pa twonpe m. Gen de, gen de ki te tonbe atè a wi. Sa vle di ke ou pa ka ap mennen operasyon aktyèlman kont Vitelòm. Premyèman pou w pa gen kontwòl Kwadèboukè. Si lapolis gen mwayen pou l toujou ap fè tchèk, l ap jwenn sòlda k ap pran swen nan baz sa yo, nan zòn sa yo. Enteresan nèg yo ap fè a. Lè Vitelòm ap pale kòm si misye montre lapolis pa anyen, se pa vre. Dayè m souvan di sa, se volonte ki pa genyen. Si gen volonte reyèl, yon seri de ti mesye swat map gade, nèg yo anfòm. Yo gen dwa pafwa mal manje. E ba yo anpil. Men nèg yo, nèg yo, nèg yo anfòm epi yo nèg yo ka travay, yo vle travay. Gen kèk nèg udmo m konnen. Nèg yo ka travay, nèg yo sou travay. Gen de twa nèg simo m konnen, pa anpil. Nèg anpil move je tou nan kò sa. Gen de twa nèg Cibo m konnen. Nèg sa yo ka travay e yo sou travay. M pa byen a lòt yo non. E yo pa byen avè m. Depi yon polisye pa fin pa vin byen avè m, li gen dwa pa fin bon moun. Tande wi. Sa vle di ke nèg yo ka travay e yo sou travay. Pou ki sa ke les autorités entre guillemets nan nivo pouvwa santral yo pa bay polisye sa yo mwayen pou yo kontinye frape bandi. Paske nan nivo ba la pouri la, se vre ke se pa misyon lapolis pou trake gang sa yo nan nivo yo ye a. Men n pa gen le chwa. Si n pa gen le chwa, eske kounye a nou dakò kòm pouvwa lage tou pou tout polisye ka bay vag? Paske Jimnazyòm Vensan oblije fèmen wi. Li fèmen pòt li. O, tèlman gen moun chak maten bouskilat veritab dezòd, polisye ap fè dezòd, l oblije fèmen. yo pa ka resevwa moun yo fèmen Gymnasium Vincent sa vle di ke kòman menm otorite yo nan bay pwogram Biden nan la yo di polisye yo degaje yo ou konprann sa m di w men eske kounya polisye yo ap kanpe gade pandan yo menm yo ap mouri epi bandi ap fè pwogrè yo menm bandi ap byen mennen byen woule. Bandi ap soti Matisan vin nan Reyinyon jis Kwadèboukè yo ap retounen san pwoblèm, li pa nòmal. Sa di fòk polisye yo fè yon bagay. Paske yo pa ka dakò pou yo mouri bra kwaze. Sa vle di ke fòk genyen kanmenm yon posibilite pou ke Leta santral bay Polis Nasyonal Dayiti mwayen pou matrake, atake vagabon an fon. E yè yo atake Vitelòm ofon e misye jwenn bagay nan men l. Menm si w tande misye ap plen ap di bagay, nèg yo jwenn bagay. Paske lè nèg yo kache y ap pete bal sou lapolis, lapolis pa fè retrè, pa repliye. E se sa m dakò. Lapolis ap pete bal e y ap pwogrese sou vagabon. Anpil nèg pran bal. anpil nèg tonbe vitelòm pral kouri ou konprann si lapolis aranjel li pran kontwòl dume bassin general li pran kontwòl tube li pran kontwòl tout zòn anlè a nan zòn galèt wòch blanch m bò garanti wap jwenn anpil nèg kadav k'atè nèg ki pran bal kap chèche pran swen e aranje n pou n tcheke plizyè ti lopital e map ba nou non yo dè demen map ba nou non tout lopital ke nèg sa yo abitye pran swen. Paske se yon kout men Mwen m di n sa deja M pa bezwen anyen nan peyi a M pa bezwen kenn pòs de responsabilite Se yon kout men m ap bay peyi a E sa k fè w wè anpil konplo ap fèt pou kraze travay mwen M la pi rèd nan degwenn yo Paske travay mwen se demaske vagabon nan kèlkeswa sektè li ye Se sa travay mwen Sa vle di ke Eben koute Pa egzanp Lè lapolis atake nèg yo, genyen plizyè nèg 400 t frape tou, pa egzanp gen omwen 3 sòlda 400 mawozo t tonbe. M pa menm, bon, la popo kwadèboukè, genlè n pa konn sa non. Men gen 3 nèg ki tonbe wi, nan ri Senjan nèg yo tonbe wi. Genlè n pa konn sa. Lè bagay la mare, kout bal ap pete, ou genlè w pa konn kiyès ki tonbe. Men, men m jwenn, m jwenn li atè a wi. Gen 3 nèg ki tonbe wi. E nèg Kwadèboukèt la gen yo atè, nan ri Senjan. E ri Tousen Louvèti Kwadèboukè. Gen 3 nèg ki tonbe wi. Gen 3 nèg ki tonbe. Donk, gen plizyè nèg Vitelòm, nèg yo te blese pa bal. Nèg sa yo, yo ap tante pou al lopital. E jeneralman, se sou zòn Tyouben nèg yo al lopital. Wi paske m te di sa deja. Enben gen plizyè nèg Vitelòm ki te blese pa bal, nèg sa yo ap tante pou al lopital, nèg yo nan yon kamyonèt. Sa vle di tcheke yon seri de, lè w wè operasyon sa yo, fòk gen tchekpwent ki fèt tou nan yon seri de zòn. Gen kamyonèt k ap travèse, gade yo kiyès yo pote, kiyès ki ladan yo. Paske te gen plizyè nèg Vitelòm ki blese pa bal lè yo te nan yon kamyonèt. Yon kamyonèt yo vòlò wi. Yo vòlò kamyonèt lan yè epi nèg yo aranje yo, y ap desann sou zòn ri Falèz ak yon pakèt nèg avè yo. Ou konprann? E premye nèg ki di nèg yo atansyon wi te gen yon blende nan anba a, li di nèg yo pa kouri pote boure, se Sony. E misye ki ap kòmande Rue Falaise aktyèlman, sa vle di, depi ou nan Rue Falaise, Rue Sen Jan, nan zòn Ti Milis, nan Rue Bruno, nan zòn Nway, Kota 50, tout zòn sa, se yon towo te rele Sony ki chèf li, k ap kòmande. Se yon peyi difisil. Donk, lè kounye a kamyonèt la ap pote boure, misye di nèg yo, ey, pa kouri pote boure, paske gen yon blende anba. Sa vle di, fòk lapolis gen mwayen. E m te prezante yo yon seri de veyikil ki kapab ede lapolis. Mwen m son ti kout men map bay peyi an. Zafè bandi kòm si se yo menm ki towo gwonde, ki wa kòk chanta bay lapolis presyon, bay tout moun presyon. Li pa nòmal pou bandi soumoun konsa. Se premye fwa m wè bagay sa wi. Bandi soumoun. Bandi pa dwe soumoun konsa. Non. Li pa nòmal. Sa vle di ke. e la polis pran responsabilite n. Frantz Elbe Aranjo mande Ariel Henry plis mwayen pou la polis sitou nan kwadèboukè. Gen anpil polisye n vle bay rezilta k ka travay men n pa ba yo mwayen pou yo travay. Sa di nou andikape travay bon polisye yo. Se pa nòmal. Mwen m la, m ap ede tout bon polisye nan nivo ke m kapab ki vle travay. Paske l pa nòmal pou tout moun ap maron kite peyi a. Gen yon pakèt sitwayen la ki kite kay yo Kwadèboukè ki aletranje, ki oblije kache. Gen yon pakèt wi. Menm madanm k ap joure m nan la, k ap fè zen m pa menm site non l lan, li gen yon bèl ti kay nan Duval la l al kite wi. Li pa ka ret ladan l non. Ou konprann sa m di w? Sa vle di ke yon pakèt sitwayen Gen kay yo Duval 24 la la gen plizyè 28 m konnen plizyè zanmi la t gen kay nan zòn sa ki oblije abandone li pa nòmal nan zòn lotbò a nan dumay on pakèt moun ap abandone ti tè ke yo t achte y ap kouri pou bandi. Gen moun ki t ap kouri pou bandi nan Matisan k al achte ti tè yo lotbò a nan plenn nan pou konstwi ti kay yo pou yo rete. Nan zòn Gedon, gen yon pakèt bèl kay nan Gedon, zòn kay Tit Sè, Manman Baz. Bèl kay wi, zòn Kòlèg t ap kòmande, gen yon pakèt bèl kay zòn Tèren an. Lè w rive nan Tèren Gedon, gen yon seri de kay, se moun ak kòb ki fè kay sa yo. Ebyen nèg yo kareman Diaspora pran kou e sa k fè lè moun nèg nan Diaspora wap sipòte malandren wap sipòte vagabon wap sipòte gang ou genlè gon mal yo fò gon chandèl yo limen nan degwenn ou eh serye wi lè moun nèg nan Diaspora epi m wè se gang wap sipòte genlè gon chandèl ki limen nan de bout nan degwenn ou paske gen anpil banm nan Diaspora ki gen pwoblèm. ki gen pwoblèm yo paka antre ayiti gen anpil pèsonaj kem pale kap soufri li pa nòmal men gon yon jou nap konprann gon yon jou nap konprann paske reyalite nap viv jodi an se pa yon bagay piti li ye ayiti parèt konplike e difisil.